Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout moun anfom bon mwen gen kèk dosye pou nou wi la dabò fòk mwen di nou ke Depi kèk jou gen yon sitiyasyon tansyon o nivo de yon zòn nan Petyonvil la ki rele Jirardo. Maten, midi e swa, 2 nèg ame ap pete bal ansanm avèk lapolis. Maten an, mwen gen yon mesaj ki vin jwenn mwen ki di ke ebyen bagay la myèl nan Jirado nan moman an lapolis ak gwoup bandi ki vin enstale nan zòn nan. Gwo batay. Gen yon polisye ki pran bal nan kou e genyen anpil nèg ki jwenn arestasyon yo, genyen tou lapolis stope. Te di nou ke bagay la li yon ti jan ap bouyi twòp nan zòn Dèlma, l ap bouyi nan zòn Site Solèy donk li fon monte anlè. Dènyeman la nou wè sa k te gen nan zòn Taraz la e jiska prezan bagay la toujou difisil. Men pou lenstan m ta kapab di se kèk lòt ti zòn nan Petyonvil. Petyonvil te pran kèk ti sakad apre arestasyon Ti Grèg, nou wè kòman moun yo te kanpe tou, ebyen, jounen jodi a la, nou ta kapab di, se Girardeau li menm, ebyen, ki ap bay pwoblèm nan la Repiblik. Bagay yo rèd. Fòk nou pran anpil prekosyon, moun k ap antre sòti nan Girardeau paske Lapolis ansanm avèk mesye yo toujou ap pete bal. Gen yon dosye ki vin jwenn mwen la a, dosye sa a li lou, mwen oblije manyen dosye sa a ak pensèt. Tande byen, gen yon sitwayen ki genyen papa li, papa misye mouri nan yon sikonstans ki parèt anpe twoublant un peu confuse. Poukisa m di sa, se paske papa sitwayen an mouri, gen enfòmasyon ki sikile sou do sitwayen an kòm kwa se li menm ki touye papa a. Men misye di m pandan papa a mouri a, li Sendomeng. On pakèt ipotèz m pral met sou tab la wi. Li di mwen ke se rache yo rache papa l. Li voye foto ban mwen, li voye videyo. Yo rache pè a, gade m wè pat men lepè a on kote, epi yo mete on pil pay sou lepè a. Misye rele Claude Mè! Alò bagay la pase Sen Rafayèl, gen yon seri de nèg li di ki fè konplo, yo rache papa l. Men li di l ap viv an Repiblik Dominikèn. Li bezwen konnen Kisa lajistis di nan kesyon sila paske apre yo fin fè zak la kazèk zòn nan mete manda dèyè misye, dèyè pitit nèg la yo rache a. Tèt chaje wi. Pou yo ta arete misye. Eske se ta misye ki fè yon bagay konsa l chape poul li paske misye voye voice, li pale, li bay non moun ki komèt zak la papa misye rele Claudius Deriza K ap veye ake koulin pou yo pou yo rache y. Men anvan papa m mouri m m papa m te di li te bezwen m epi li te pale yon seri de bagay ansanm avè m. Papa m pa menm gentan esplike m bagay la, li ta bay pale ansanm avè m lan se nouvèl m pran yo rache papa m. Papa m rele Li gon vye non Tiko men bon non l se Claudige Deriza sa vle di ke e papa m vin mouri e yo te afiche yon kazèk yo di ki te nan bagay la kazèk la m pran m pran de nouvèl yo di m kazèk la ale e i moute Grand Rivyè i fè papye kote yo jwenn mwen pou yo arete m mwen menm lan m m eseye m gen kontak ou m voye mesaj la pou ou mwen menm lan pou gwo tèt yo tande pou gwo tèt yo tande mwen menm lan pou m konnen kisa pou m fè tande. Anvan papa m mouri, papa m te di m, de moun ki t ap veye y ak koulin ak manchèt. Y ap mete veye epi yo rache y. Men, lè m te vin pale ansanm avè papa m, m di papa m, Ebyen, si s on bagay konsa, e, ay pote plent pou nèg yo. Bon, lè m ak papa m t ap ay pale nan samdi, nan menm samdi a, nan maten, yo jwenn sepil vyann mamiche yo jwenn atè a. Kazèk la tou, nou kapab kenbe nimewo sa a nou rele m si nou vle yon dwa de repons, ok, e si n vle pote rektifikasyon tou, ok. Avan emisyon an maten an la, genyen yon zanmi ki an Repiblik Dominikèn, non li se Adelfort Fils-Aimé, se moun ki sòti Baradè. Misye bezwen konnen kòman fanmi li ye nan Baradè, donk tout moun ki ap tande e gade alafwa o nivo de Baradè, Ebyen Adelfort Fils-Aimé ta renmen genyen nouvèl Idel Fils-Aimé ansanm avèk Rosemène Rémonvil epi tout lòt fanmi li ki nan zòn sila a paske li fè konnen ke sa fè kèk tan la a li pa tande moun sa yo. Kòman Okap ye? Li se Dumarsais Estimé L'image du jour. Sa nap gade la se L'ecole du master Estimé nan Okap. L'ecole du master Estimé nan Okap. Men lekòl la. Men eta lekòl la. Men lekòl la, leta pa fè anyen, lekòl sa kraze dig dè tan. Men li, men klas yo, men bagay yo, men klas yo, wè. Bagay, bagay fenomenal nèt. Bagay ki pou fè moun mal, jan nèg yo ap maltrete edikasyon nasyonal. Men li, men sal de klas, men li, san. San ban, ou pa wè kòman timoun sa yo vè travay. Chè nou malonèt anpil mesye, nou malonèt anpil, anpil, anpil. Nan sal de klas, men li, yon sal de klas. Lekòl la bon ravin. Lekòl sa nan zòn vètyè nan okap. Lekòl Dimarsè estime. Men li. Men lekòl. Ou konprann? Pase lekòl la toujou. Men lekòl la. Men li. Tout la sent jou nan tande bidjè ap tonbe, bagay ap tonbe. Men eta lekòl la. Mèsi anpil, mouche Leta. Pase edikasyon nou son pwoblèm. Mèsi anpil. Mèsi anpil. Men humm la nati la pi kale pou pi fourete nou bann malonèt bann nen sal poun kite yon peyi konsa jan lap ye la gade edikasyon pou malere paka voye pitit yo lekòl nan lekòl leta pou yo di fèmen ja yo menm si gen lapli lekòl ap fonksyone mèsi anpil pokipo la nati la lap kale nou ak tout sa n pa wè yo n lage yo de gidon nan bouda nou pou yo kale nou bann malonèt. M pral kite nou ak yon voice ki dire anviron 15 minit. Yon voice ki denonse sa n ta kapab rele ajisman sèten polisye. Yon sitwayen ki sou wout li, ansanm avèk madanm ni, polisye kanpe l, yo ba l anpil pataswèl, li fè konnen yo pran anpil bagay sou li, paske l te gen kòb, ebyen, Se sitwayen la li menm li denonse e deplore konpòteman sila a polisye yo afiche paske li wè atravè zak sila a pa gen twòp diferans antre sa bandi ap fè e zak sa polisye yo komèt. Ann tande sitwayen an li menm kap pale. Eh mesye m te konnen polisye se gang mesye la plipa polisye se gang la plipa nan tout ka ap toujou gen eksepsyon wap toujou jwenn kèk bon grenn mesye m pat janm panse mesye poum te ka viktim nan peyim epi pou se fòs legal ki viktim mwen ankò m pat janm konnen se lapolis ki konn fè kidnaping m konn tande bandi yo konn ap di sa paske m fè nouvèl anpil m fè nouvèl anpil m konn tande bandi yo ap di konsa ke nèg yo konn kidnape moun yo konn arete moun apresa yo bay kòb pou lage. Ou konprann yo konn arete inosan bay kob pou lage. Mwen mte panse sel bandi kap fè kidnaping mpat janm panse ke pou neg sa yo te rive nan eta sa mesye. Ou konnen yè m nan machin mesye ou konnen m pral sendomeng kounya m paka pase kwadèboukè lanmò sou zouti la gon bagay li te di konn ak ki lap leve l asasinnik bagay sa yo pase bal ti kout bal ak lapolis kounya M di a banm pran yon ti pap pad ap lagem Beladè, m rive Beladè m antre sou fontyè pou m antre Sendomeng. Zanmim, pandan m sou wout, m Mibalè frèm, nèg Edmo yo kanpe machin nan, ou konprann, yap fè tchèk pou yo fouye valiz. Kanmenm, pou mwen son bèl travay kap fèt. Ou konprann, m legal, m nan peyi, m legal. Ou konprann, son bèl bagay kap fèt. Kounya, misye oze l dim, yon nèg ki, m te di ap rele misye Mike, ou konn nèg sa yo gen anpil trik, lè yo fin fè w abi, lè lòt nèg la ap rele l, li va rele l nan non l vre. Ou konprann, men m tande yo rele misye Mike, m pa konn si se non l vre. Ou konprann? Yo rele misye Mike. M pa konn si se non misye vre. Epi kounye a zanmi m, misye oze, misye di m konsa, mwen sanble a yon bandi l ap chache. Avan sa l di m bay bay pyès mwen. Paspò m te sou mwen, paspò m te nan men madanm mwen, pèmi kondwi m te nan pòch mwen. Pèmi kondwi a li pi pre mwen, li foure men nan bous mwen, m di misye men pyès. Misye di, o, w sanble a yon bandi m te fin arete. bagay sa yo ki te sove ba yon dezyèm pyès ou konprann mwen di a cheri banm paspò a zanmim pandan map lonje paspò bay misye frèm e kalòt mwen map pran nan figim e bourad mwen map pran ou konprann kounya mdi misye de fè figi mdi misye koulangèt mwen bon kisam fè mdi mpa vòlò ap tire kou soumou mdi kaka sa misye ap fèm la misye di mwen oo li aretem. Yo te arete m, gon bandi ki te sove, yo pa fout di pa mwen. M di bon wè pyès mwen, epi wap di tout bagay sa yo, li pa janm vle wè paspò a. Ou konprann, menm lisans lan m ba li a li remèt mwen lisans lan epi li di m arete. Misye pran m mesye, misye antre m dan komisarya avè m mesye. Misye antre m dan komisarya avè m, mesye lè map pale, map esplike lòt polisye yo, malgre map di, misye lè misye rive anndan, li pa di m te sanble a bandi nan kach la ankò non, misye di konsa ke m goumen avè l. Ou wont tenten mesye, misye di m goumen avè l. Lè m ap pale, m ap di nèg yo men kijan, men kijan, men kijan, bagay sa yo men kijan, men kijan, oo zanmi m. Gen nèg ki di fèmen dyòl ou la, se te mwen fizye m t ap fizye w. Mesye, ou te konnen mesye, ou te konnen mesye, gang nan pi byen striktire ke nou mesye. Gang yo gen plis prensip ke nou mesye. M konn tande nèg yo anpil fwa zanmi m, si se pa regleman de kont yo konn kidnape yon moun. Yo pa konn fè moun nan pase mizè sa non mesye, nou fè m pase a mesye. Nèg Mibalè yo, nèg Mibalè yo, nèg Idmo Mibalè yo. Mesye m konn tande mesye yo konn kidnape moun moune konn soti mesye m pa konn tande sa yo nou fèm pase a mesye bandi pa konn fè moun yo pase sa non m se inosan pyès mwen sou mwen mesye pyès mwen sou mwen m pa bandi m pa gen anyen dòl sou mwen ou tout dosye misye chache pou l met sou mwen menn paske fòs legal la la tou fòs Bondye avèm tou tout dosye misye chache pou l met sou mwen dosye a pa dosye a dosye a twò lou nan bouch li l ap peye chanje lang swa l di konsa ke swa l di konsa ke m sanble a yon bandi ou konprann swa l di konsa ke Swa misye di m sanble yon bandi, swa l di m te goumen avè l, swa l di m te di gèt manman l. Wi m di l gèt manman l vre. Ou konprann? Wi m di misye gèt manman l vre. Ou konprann? Konsa m gade, nèg yo di kadavi. Ou konprann? Nèg yo di m kadavi, nèg yo di m retire, retire sentiwon, m te gen yon ti valiz ki tache sou kote yo, nèg yo di m pou m retire ti valiz lan, bagay sa yo. Kounye a m te gen kòb nan ti valiz lan. Ou konprann? M ap retire kòb nan ti valiz la pou m bay madanm mwen kenbe. Lè je nèg yo tonbe sou kòb la mesye, Lè je nèg yo tonbe sou kòb lan, se lè sa a mesye. Yo yon ti jan poze, youn gentan ap di m poze, pa fè tèt cho, sesi pa lòt bon bagay sa yo, ou konprann. Kounye a m gentan konn Ayiti ki jan l ye, m gentan konn kòman Ayiti ye mesye. Kounye a m ret poze m pa di anyen. Nèg yo foure m nan yon tou santi mesye, yon tou santi. Nèg yo foure m anndan yon kote, ou konprann, anbo ate, anndan chaje, nan anbo a te nèg ki nan gadavi pou pou mesye. Nan anbo atè nèg yo ap poupou anndan yo tou pise atè anndan an, on bò gen pise a kaka on bò pou nèg dòmi mesye. Ou konprann? Kounye a zanmim wap wè polisye kap pase kap dim oh si ou mèt fè kontak avoka mwen, m di avoka pou kisam di m pa fè anyen kòmandan, avoka pou kisa, li di ebyen ok wap konnen. Ou konprann? Epi sak vin pase zanmim gon dènye nèg ki vin dim konsa ke bagay sa bon m mèt tèt frèt, M met tèt frèt bagay sa yo depi m gen yon ti mwayen lap jere m. Ou te konnen mesye, nèg yo pran 120 dola ameriken nan men m, gen lòt nèg, dosye pa m nan se de li pou m pale, gen lòt nèg yo te pran tou, gen lòt nèg yo te pran, m konnen nèg ki lage pou 2000 dola wi mesye. Yon nèg se 2000 dola l bay pou l lage wi, misye bay kòb anvan m wi. Mwen m pa tap bay kòb non, gen yon kote m vin di kèt, ret dòmi nan tou santi sa, ou konprann, ret dòmi nan tou santi sa, M pa pral kite se lajan, pase lajan, m pa depanse lajan non, m pat vle bay lajan m nan mal konsa mesye. Paske m pa fè anyen pou map peye, m peye 120 dola ameriken, imajine w m peye 120 dola ameriken mesye pou m deyò menn. Lè m deyò mesye m gon valiz ki gen 24 kamera de siveyans ladan l, valiz la gen 24 kamera de siveyans, Ou konprann? Pais Love di, yo te fèm retire sentiwon m, sentiwon m te retire, sentiwon m pèdi, si kòb sa yo te fèm retire a se pa madanm mwen m te bagay 2 kòb sa, kòb sa yo tap pèdi tou, si m te bay nèg sa yo kenbe telefòn mwen lè m tap rantre nan garaj la, telefòn yo tap pèdi, nèg sa yo ti visye yo ye wi mesye, ti vòlè nèg yo ye wi, franchman mesye, di mil fwa. Pito son bandit te pran m te bay plis kòb m ta santi m plis alèz pase m gete wè se konsa peyi a ye men m pat janm panse fòs legal la mesye lè map pase yon kote m wè yon grenn polisye m kontan mesye lè m tande bandi tire yon polisye mesye sa fè m mal mesye mwen di m kèt si chèf ap mouri mesye peyi sa pa bon vre non menn e mwen e mwen ki inosan ki nan lari chak jou a ou konprann kounya pou se polisye kap viktim mwen nan pwòp peyi m ankò nou pale menm lang ou konprann nou pale menm menm lang m mèt fè sin nèg yo ap konprann. Nèg rete sou mande madanm renegosye tout bagay mesye. Bon ok kot peyi sa prale menm? Kot peyi sa prale? Kwa nèg yo pran yon enstitisyon konsa, yo kraze enstitisyon an mesye. Nèg yo kraze enstitisyon an pou fè vòl. Pou fè vòl ak vyòl tou paske otomatikman ou fin pran moun ilegal epi ou vle pou mande madanm ni negosye. Epi m pa vòlè m pa anyen. M pa vòlè m pa anyen. Yon sèl bagay mwen konnen, m pa konn manyen zam. Men ayisyen m ye mesye. Map priye pou nou tande mesye. Map priye pou nou. Bondye a chanje kè nou. Map priye pou nou mesye. Sa yon fèm nan fèm mal anpil mesye. M pa vòlè nèg ap leve men nan figim, nèg ap foure m nan tou santi. Ou mete nan galavi nèg ap fèm peye pou m sòti. Sentiwon m pèdi yo. Ou wè grapyay sa yo. M pa pale pou tout polisye non. Men grapyay sa yo kite pran m nan. M rete wè nèg sa yo pa konn abiye. Ou konprann nèg sa yo pa konn abiye. Epi wap vòlè yon ti grenn sentiwon men. Wap vòlè ti grenn sentiwon mèt la. Wap vòlè lasèt, lasèt, lasèt fini sou nèg mèt la. Mesye, mesye, map ban nou manti mesye, nou kokoratize, nou kokoratize pa lapolis anpil wi mesye, nou kokoratize game nan wi mesye, nou kokoratize l anpil wi mesye, nou kokoratize l anpil wi, aah mesye, nou kokoratize l anpil, nou kokoratize l anpil mesye, e kamera sa yo mesye m pap ba w manti, M pap ban nou manti, figi m t ap gade la yo, kamera sa yo anverite m pap ka fè anyen avè l. N ap rele yon teknisyen, n ap chache yon moun pou n vann yo a ti monnen. Ou konprann, n ap chache yon moun pou n vann yo a ti monnen men nou pap ka fè anyen avè yo, bagay nou pa eklere pou sa. M pa pale pou tout polisye non, m pale pou sa k te pran m yo, sa k vòlè kamera m yo, kamera k te anndan an, ki te anndan nan valiz mwen, ki pèdi yo mesye. Mesye, nou pap ka fè anyen avè yo non mesye. Serye, n ap vann yo pou ti monnen. N ap vann yo pou ti monnen mesye. Nou kokoatize l anpil. Dakò? Nou kokoatize l anpil. Bakòp la, mesi. Plak bakòp la se tirè 1, zewo 1, 260. Tirè 1, zewo 1, 260. Plak bakòp la, mesye. Mesye, ou te konnen, mesye, malgre, malgre sa tou, ou wè m lage pou 120 dola, mesye. M lage pou 120 dola. Nèg yo pran, mesye. Kòb sa e pa kòb lagè a li vre non se kòb nèg yo fè avèm wi mesye m mèt di nou mesye e sèl komisè ak gèlè moun anndan an sèl komisè ak gèlè moun anndan mesye sèl komisè ak gèlè moun anndan an imajine w nèg a fin bat mwen nèg a imilye m konsa mesye devan madanm mwen ankò nèg a bat mwen imilye m ou konprann m paka wont nan figi m nèg a al fouwe m yon tou santi ou konprann yo fè m bay 100 vil dola meriken pou m lage epi m mande misye eskiz ankò mete sou li. Mande misye eskiz ankò m mete sou li. Ok. Men kòm mwen konn ki jan peyi a ye, m oblije mande l eskiz lan. M oblije mande misye. Misye pran eskiz la menm vre. Misye pran eskiz la menm vre. Mesye, m pa ban nou manti mesye. M pa ban nou manti mesye. M pa konn fè abi, m pa konn fè sa k mal. Si m te konn fè abi, m te konn fè sa k mal. Vòlè sa m pa t ap fè l non mesye. M pa t ap fè vòl sa non. Men m konnen l gon fòs legal. Men m konnen espri ki avè m yo, espri ki avè m yo, yo wè jan sa domine m e m konnen sa domine yo tou. Espri yo pi gran ke mwen. Ou konprann? Fòs lanati, fòs delòd pi gran ke mwen. M konnen gen lwa de kama. Ke sa ka, ke sa pa pran reta? Ke sa pa pran reta mesye? Ou konprann? Ke sa pa pran reta? Men m konnen gen nèg n ap kwaze sou wout nou mesye, nou p ap bay kalòt. M konnen gen nèg n ap kwaze, nou p ap bay kalòt. Ok? Mesye, si e konsa mesye, game nan ye mesye, game nan pa bon non mesye. Mesye game nan pa bon non mesye. Mesye, kidnapping makiye sa yo mesye, game nan pa bon non mesye. Mesye, kidnapping makiye sa yo, game nan pa bon non mesye. Hmm. Mesye, nou konplis nan jan Haiti ye a mesye. Nou konplis mesye. Nou konplis mesye. Mesye m mèt di nou mesye, ensekirite ou ap tande pale de Ayiti a mesye, premye fwa l rive sou mwen. E nouvèl nan nouvèl monn nan yo ensekirite bagay sa yo. Moun tande bandi ap kidnape moun, bandi ap sesi, bandi ap bagay, lapolis ap pran moun abi. Men se ensekirite sa yo mesye, tande m te konn tande yo. Li pa t janm te konn rive sou mwen non. Yo pa t janm te konn rive sou mwen mesye. Tande mesye. Mesye, mesye, m pap ban nou manti mesye, nou pi gang ke bandi wi mesye. Nèg Mibalè yo mesye, nou pi gang ke bandi wi mesye. Si m wè nou fè m soufri konsa mesye, nou pi gang ke bandi wi mesye. Nou pi gang ke bandi wi mesye. Haa, mesye, m pap ban nou manti, li tap fò e difisil mesye. Pou nèg ta pran m, pou yon bandi ta kidnape m pou l ta ban m kou, tap fò e difisil. Nou konprann, li tap fò e difisil. M pa bezwen konn ki tip de moun yo, m pa bezwen konn ki sa yo ye. Lè moun mande m sèvi yo, pi yo te mande m yo. Pi yo te mande m yo fè. Ou tande zanmi m, pi yo te mande m. Ou tande zanmi m. Pi yo te mande m. Mesi m te renmen nou anpil, mesi m te renmen nou anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. M te renmen nou anpil, anpil, anpil, anpil. Paske gen de nèg ou fè abi men e potan bwa menm bagay a pot fè men gen de potan fè w fè abi frè men tout nèg nan makòba paka viktim mesye mesye fòn pridan a sa wi mesye fòn pridan a sa mesye sonje e pwoteje sèvi n ye sonje e pwoteje e sèvi nou ye ok sonje e pwoteje sèvi n ye.